Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Gen anpil kote kap batay pou kwele la men nap vini avèk yon emisyon sou chak kote nou konnen sitiyasyon gran ravin ak ti bwa bagay la toujou konplike nap vini toutalè pou yon emisyon sou koze sila paske nap toujou kenbew enfòme pa rapò ak sa kap pase nan matisan nan fontamara nan batay antre gran ravin avèk ti bwa. Alò se parti pou cette emisyon. Nan emisyon sa nou prale direkteman nan Site Solèy. Site Solèy pandan te genyen batay antre Ti Bwa ak Gran Ravin, ebyen le 4 jen gen yon pote boure ki fèt. Yon nouvèl enkirson kan baz Gabriel la, sa vle di nèg Gabriel yo pote boure. E nan zòn Nelio? Hum! Tèt chaje. Eske yo te vle al deloje chèf ki nan zòn Nelio a? Ebyen sa se la grande question. Men dabò fò m di nou ke eee anpil moun fè kwè ke nèg Gabriel yo anmèdan anpil. Paske sètèn fwa lè pa genyen batay se kòm si nèg sa yo santi yo pa alèz. Ou imajine w nan lè sa a, yon pote boure fèt, Que doit faire la population? e menm le chèf ki kontwòl ce quartier envahi par cette bande rivale, li pa gen lòt chwa li menm tou, retire kò l, epi moun ki nan zòn yo, pou moun yo retire kò yo. Lè sa a, se anpil gwo kout zam moun ap tande. Nèg yo pote boure, yo prèske rive nan baz Ze pa poul la. Sa vle di pou moun ki konnen zòn sa a byen. Se tou pre asyeri Dayiti. Sa vle di, depi nèg yo pase anba raje a, yo gen aksè ak zòn sila. Kote var yo te ye, bon, m pa konnen si gen var ankò nan zòn sa a, men 2 mwa de sa, te gen yon var kote ke te gen anpil jèn ki konn nan var sa a. pou ap veye eske nèg Gabriel yo yo menm yo pap monte. Moun yo kouri anpil nan yo oblije al pran refij nan yon zòn ki pa twò lwen an, zòn sa rele Jakomen. Batay la pral kanpe nan 5 è de laprè midi. Aprè moun yo fin kite zòn nan, epi lòt band rival la li menm li retounen, epi sa w tande a la a, se anpil gwo kout zam. kap tire. Nèg yap batay, batay la kòmanse yon batay san pran souf, anpil kout bal. Fòm di nou ke nan kad batay sila a, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, genyen yon gwo chèf nan kan Gabriel la ki li menm ta sanble pran yon bal nan kou e misye vale dlo bouch li. Son non se Ronald. Donk misye te nan batay, Misye pran bal aparaman bon vous connaissez le reste. Epi gen yon solda ki li menm nan baz pele simon paske nèg sa yo te al pote ranfò misye li menm tou li pran yon bal alò misye pran yon bal nan pye pandan Gabriel anvayi a m ta kapab di se yon batay estratejik paske ekoute pandan gran ravin ap batay avèk Ti bwa, pa bliye nèg Bèlè yo yo menm yo pa lage batay la. E de tan a otr te kapab genyen yon pote boure. E nou pral eksplike w paske te gen gwo lese frape antre Bèlè, Maya avèk Ba Dèlma lakay Babekyou. Ebyen Gabriyèl konprann sitiyasyon an li menm paske li fè batay estratejik tou, li pote boure. Pote misye pote boure, li pote boure an fòs. Men se apre nèg yo, moun yo fin kite zòn nan, chèf yo vin retounen pou kapab repouse nèg Gabriel yo e pou kapab fè yo al nan baz yo. Se nan moman sa a, genyen moun ki pran bal, gen sòlda ki pran bal, epi n ap di w jwè sa a li menm, nan kan Gabriel la, li ta sanse jwenn lanmò l. Je mets ça au conditionnel. Bon brèf, fò m di nou tou, nan kad batay ki toujou genyen ant Gabriel avèk mesye sa yo, Moun ki plis renmen pote boure a se Gabriel. Wè se Gabriel. Paske li pa toujou kite nèg atake l. Kote l plase a tou, si yo atake l l ap vrèman difisil pou li. Donk se li menm ki toujou pase a latak. E anpil fwa nou wè misye prèske konn pèdi batay bon. M pa konnen. Si l gon bon sen l ap sèvi, ebyen l toujou refoule nèg yo. Dènye gwo batay ki te genyen, lè sa nèg 400 mawozo te anfas Gabriyèl, yo te vin batay pou nèg je nèf, yo te vin batay se te nan pèspektiv pou konnen èske ebyen aprè batay sila a y ap fè pati je nèf. Men kòm yo pa entegre yo nan je nèf, jounen jodi a la a 400 mawozo kanpe anfas je nèf. Te gon batay ki te genyen kote nèg krache dife yo desann, 400 mawozo desann, Babekyou an pèsòn misye desann, lè sa a nèg yo kòmanse ap pran anpil zòn, lè nèg yo kòmanse ap pran zòn Babekyou di ann mete dife, nèg Boston yo ki gen nan tèt li Matyas di non nou pap fè krim sa a, ebyen Babekyou di. M pap di nou anyen, nou wè n ap pwoteje ti Gabriel, mwen mòd operatwa m chak tan m met pye m on kote se dife m mete avè di pou dèyè m kapab lib. Nan pwoteje ti Gabriel l ap vin danje nan men nou. Men Gabriel te deja danje paske lè sa a anpil moun t ap poze tèt yo kesyon pou di humm Gabriel ap pèdi batay sa a wi paske pou wè nèg 400 mawozo desann krache dife desann Babekyou desann, nèg y ap file bal. Bon chans pou Gabriel gen yon kote nèg yo rive, ebyen te gen anpil zam ki te bloke. Lè sa a Ti Junior di, Hum! Nèg sa yo malfektè yo ye papa. M pap goumen anfas yo. Men n te wè anpil bagay nan batay sila. Ebyen jounen jodi a la a, Gabriel li menm repran batay li an men. Chak jou l ap, m ta kapab di, anmède nèg yo. Dènyeman an, Se te Babekyou ki te al pwovoke Gabriel. Wi. E nou wè nan emisyon m te fè nan moman misye te pran bal la kote m t ap bay eksplikasyon sou fil evenman an, se Babekyou ki te al agase l. Agase l kòman? Li rive sou plas nan zòn bò Asyeri an, epi l rele Gabriel, li di Gabriel ou pa janm met pye w atè a lach, menm nan zòn nan la men sa k sou mwen. Enben Gabriel di enben ok pa gen pwoblèm epi nèg Gabriel yo menm gentan file kò yo anba raje a la, Gabriel rele Isca nan belekou pou l di ok pa gen pwoblèm m pral manyen w la wi Isca, Isca di enben pa gen danje frè map tann ou epi sa w tande a la se nan batay sa Babekyou li menm te pran bal. Men strateji sa Babekyou te devlope a pou rele Gabriel pou di men l sou sòl la Fòl fon parèt tèt li, nèg yo ta bezwen pou Gabriel vin nan batay la an pèsòn. Si Gabriel vin nan batay la an pèsòn, kèlkeswa G9 ta pèdi 5, 6, 7 sòlda sa pa tap deranje, men nèg yo tap fè yon jan kanmenm pou yo pran Gabriel paske se Gabriel ki tèt pansant bouklin pwojè wi Se li menm ki chèf baz, se li menm ki fè batay sou papye, ofinal, m ta kapab di se li menm ki krak baz la. Men genyen kèlke zòm frajil nan baz la, men pou nèg sa yo batay, fòk yo jwenn yon aplikasyon de strateji, sa vle di mete strateji Gabriella an aplikasyon. Sa vle di Babekyou te vin agase l nan lide pou fè l vini an pèsòn. Men, Gabriella se yon nèg ki trè malen, misye pa toujou renmen vin nan batay e sòlda yo toujou di l. Chèf, nou ka batay, ou pa bezwen met pye w atè a. Men, m pral gen yon lòt emisyon pou m fè sou Baz Gabriel la pou m montre vilnerabilite anpil nèg yo menm ki ap batay nan Baz Gabriel la. Ebyen, batay la n ta kapab di nan 4 jen an li kanpe a 5 è de laprèmidi. Men, chèf pwojè a ki pran bal la. M ta kapab di nèg advès yo, yo pa gentan rekipere kò la. Si yo te rekipere kò la aparaman sa t ap gentan difize sou rezo sosyo. Paske jounen jodi a la nèg yo ap batay ebyen ou toujou gen enpresyon ke youn ap fè lwanj men sa m pran, men sa m pran. Donk yo t ap gentan fè foto l mete l sou rezo sosyo. Men ekoute se yon bal kou. Epi enfòmasyon rive jwenn nou fè kwè misye ta mouri. Ebyen se konsa m ta kapab di Site Solèy la ye men fò n di gen anpil moun ki pran bal, gen moun ki mouri tou nan kan popilasyon an. N ap mete dronn nou anlè pou n kapab genyen plis detay, pou n kapab pote plis enfòmasyon pou ou. De tan a otr, ebyen kapab gen lòbèy ki pete onivo de Site a. E fò n di tou, a chak fwa batay sa yo eklate. Dèfwa inosan konn mouri paske kòm dab yo konn wè de twa nèg ap pase epi bap yo kenbe men sou yo di ou fè pati tèl baz epi sa w tande a la a baz sa a pran w l al boule w oubyen lòt baz la li idantifye w ak baz advès la ebyen lavi w pa pou ou. Donk se konsa batay la ye o nivo de Site Solèy. Nou pral vini talè avèk batay ki te genyen ant Bèlè. Maya, Dèlma 2, Dèlma 6, ben mezanmi finalman peyi sa a vann ak dyab. Merci la famille, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pour nous dire que vous appréciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!